Nou menm nou pa gen avyon. Se yon grenn manchèt ki ka delibere tèt nou pou nou desitire bandi. An n desitire bandi pou pa gen teritwa pèdi pou nou. Bwa Kale, se yon mouvman yon bon pati nan popilasyon tanmen depi lendi 24 avril pase a, kote yo trake, lapide epi boule tout moun yo idantifye kòm bandi. Bonjou bonswa tout moun, ou sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, map kontan prezante n plizyè pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Premye minis ayisyen an Ariel Henry rankontre manm kominote ewopeyen yo pandan yon seremoni nan kapital Pòtoprens jounen jodi a la, e plizyè ladan yo pral travay selon sa ou fè konnen eleksyon ki pral fèt nan peyi Dayiti. Yon lòt kote genyen Polis Nasyonal Dayiti ki konfime yo mete anba kòd Reveran Pè Frantz Désiré nan kad dosye kagezon zam ki te enplike legliz episkopal jounen jodi mèkredi a la yo akize l kòm moun ki nan kontrebann, abi konfyans, anrichisman ilegal, blanchiman lajan. Se otan de akizasyon yo mete sou do prèt la, kote pnh la fè konnen ke manda yo tap chèche pote vini an lanse kont Madochevil ak Vilda ak plizyè lòt moun ki konplis nan zak kriminèl sa a legliz akize nan tout sòt detay nan sa ki gen a wè vann zam nan peyi Dayiti. Nan fè yon kout pye nan aktyalite entènasyonal la, lajistis nan vil New York arete depite ameriken an George Santos pou krim federal kote yo akize l ofisyèlman akize l kòm moun ki detounen anpil lajan kote l te kontribye nan kanpay li ki te eli l depite. Yo di tou li bay kongrè a manti kote li te jwenn lajan sa yo. Men pou lenstan li pral defere devan yon jij ki pral li pral statye sou sò li te kapab resevwa. nan peyi Etazini. Yon lòt kote tou genyen enspektè divizyonè Jean Milhomme ki jwenn arestasyon l nan peyi Etazini kote yo akize l nan operasyon ki t ap mennen nan Vilaj de Dye, komisè a te livre 2 blennde ak bandi Matisan 23 yo e yo fè konnen tou li te resevwa anpil kòb swa nan men Ti Lapi oubyen chèf gang Izo. Kote nap pale a la medam mesye se rad mare kap fèt nan vilaj de Dye. La polis anonse nan yon videyo yo mete viral sou entènèt la, yo ansèkle tout vilaj la, Ari Henry mande tout moun ki pa gen anyen wè ak bandi lage pye yo, woulo konpresè a pral pase kote lapolis nasyonal Dayiti deside pou frape trè fò e lè sa Pap genyen anyen k ka anpeche yo frape epi kraze Izo jan yo vle l la. Nou pral wè plis detay nan enfòmasyon an pou jounen jodi a, men avan kite m fè n konnen tou nan kad demach pou kore polis nasyonal la, gouvènmans fransè a ofri Ayiti 17 motosiklèt. Pandansetan sou entènèt la, Theriel Thelus ak entènot yo Kolekte plis pase 100 mil dola ameriken rive fè komisè Muscadin kado yon machin blende 2 flanban nèf. Si w poko fè sa sonje konekte ansanm avè n abòne ak chanèl pa w la pa bliye w konekte sou Fertv 83 nou se rezo enfòmasyon an nap kontinye travay grandi kominote nou an epi pote plis enfòmasyon pou ou nan nouvèl la. Medam e mesye. Sim di nou yon bagay nou pap kwèm non. Bon afè ti yatch sou lanmè a sa fini. Mwen di moun vilaj kap koute aswè a kite zòn nan. Nou pa responsab pèsòn moun. Kite zòn nan. Si w ka fè l aswè a la, degage w. Leve 2 men w anlè, pa soti anyen, kite zòn nan. Antouka, le 18, Guerrier Henri sera en vivo devan Jesquio, tou prè edh, an fas rantre Vilaj, le 18, en vivo. N vivo. Puis je demande au peuple. Ton musée, village là, nous perdons 5 policiers, 4 SWAT, un agent Boyd assassiné lâchement, lynché, Depoze dan on bourèt pou al jete. Fò n al an memwa de polisye sa yo. Fò n al fè on gwo mès. E pou n di, Plu jamè! Plu jamè! Pou sa pa janm rive ankò. Plu jamè! Mwen gen yon sèten de Luckson ki di ke depi blende yo deplase, li pral ouvè kout bal sou moun Ponsonde. Li pral ouvè kout bal sou moun Lyankou. Nou rive nan fen rèy la. E tankou Jean Charles te ka di, pa gen kanpe. Lekòl, legliz. Si sa rive nan de peryòd nou te konn fè peyi lòk. Nou konn loke pou 3 mwa, loke pou 4 mwa. Y a un travay spesyal ke nap eseye fè pou Ayiti la. Tout bandi, tout gang ame, yo gon sèl chwa. Eske n sonje apre lanmò de Abèl, istwa biblik, lè Kayen fin tiye Abèl, Kayen se te yon eran Sur la tè. Kayen se te yon kat make sou la tè. Chak grenn nèg ki malerezman te chwazi rantre nan gang pou teworize popilasyon an, kidnape l, vyole l, vòlè l, ou gen yon grenn chans kouri chache yon kontak fè mete w nan penitansye. Pa gen okenn jan ou ka woule okenn kote. Tout moun konn ki tout moun. Dayè, moun pwovens yo deja mobilize. Mon frè, pa gen okenn kote nèg ka ou ka kache. Èske w wè anyen gon kote pou ou kache lè twonpèt la va sonnen papibabibaba. Pa okenn kote ou ka kache kan le BK fè son aparisyon. Sèl grenn chans ou gen jwenn yon kontak lage m penitansye tanpri depoze m la omwen lè w penitansye ka jere eksetera. Men depi w nan lari a, ou son kat make, ou son eran. Ou mèt al nan Repiblik Dominikèn, m di w antèn Repiblik Dominikèn yo monte pi wo. Ok zanmi frè m. Don Sena eske aswè a nou ka jwe nou ka fè nou ka jwe nou ka jwe fran je? Guerrier, gen de bagay, w ap eskize mwen, gen de bagay m p ap ka di Malerezman men gen bagay ou poze m kesyon map reponn ou dwat. Non tale tale tale si n ka jwe fran je nap jwe fran je si n paka jwe nap jwe pase banm ton ti pawòl e kontrèman a de moun ki sou fesbouk kap kalonnen ki pa de pèsonaj koni moun pa konnen e ou menm ou son nèg kap viv ayiti e wa tè a wa tè a wap sikile wap monte desann mwen m vle m vle moun yo konprann sa gon bagay ki rele w de risk de moun an ayiti ap pran. Dorcena son nèg ki pran anpil risk. M te vle fè gwo egzèsis sa avèl aswè a la. Se paske gen de moun ki estime ke ou gon sekrè ou pa vle bay kòm kwa gen 11 fanmi kap vann zam. E m sonje ke nan deklarasyon ke ou te pale de 11 fanmi sa kap vann zam. Ou te di l. E se pa yon entèvyou ke m te vle fè avèw. Se pito yon kozri ke n te vle fè. Ou konn sa m pral fè moun yo eksplike moun yo la piske mwen menm mwen te temwen lè w t ap fè de negosyasyon pou yo al arete e moun ki te tiye Neyemi jounalis mega korespondan mega e m sonje ki dispozisyon ke w te pran pou ke y al pran misye jis sendomeng y al pran l sou fwontyè E èske w vle aswè a nou fè yon gwo egzèsis, menmsi gen de verite petèt moun pa t janm konnen an tèm de ki sa w fè ki travay, men w ap dakò tou ke si n fè l w ap asime? Bon, Guerrier, kite m reponn ou. E w ap konprann mwen nan yon komisyon dezameman. W ap konprann mwen nan tout moun k ap tande yo nan yon komisyon dezameman. Se mwen k responsab pou m pale avèk gwoup ame yo ki trè difisil. Ekstrèmeman difisil. E m gen yon. On jan tou pou m pale avèk sosyete a pou yo konprann nan ki sitiyasyon ke m ye. Li pa fasil. Ditou, ditou, ditou, Guerrier, li pa fasil. Si w te jwenn, si w te, si w te jwenn. E fò w jere lafami. Si w te jwenn yon besment a tout fanm ou al kache, ou te ka pale? Guerrier. Men, men, non, m vle, m vle moun yo konprann sa. M vle moun yo konprann sa, pa egzanp. M sonje arestasyon Aby Lacour. Genyen pa la pa eskize mwen pa pa antre la paske gen de bagay nou paka bay la paske wap eskize mwen Men ou pa pa di m koupe pawòl nan bouch ou. Ou konn sa ou konn youn nan pwoblèm petèt ke w genyen se sousi pou w enfòme pou w ede a w al twò vit ou pat kòmanse avèk avèk take politik ou te tèlman anvi bay rezilta a mon avi. Epi, m sonje pa egzanp, gwo operasyon ki mennen sou fwontyè la, fwontyè a, kote yo te jwenn plizyè minisyon, paske te gon trafik minisyon tèt chaje dan Malpas. Sa wap pale de Gran Tati, nan Gran Tati. Nan Gran Tati, jisteman. Pase, banm di w, mwen, moun yo petèt pa konprann, men si ou vle pale, nap pale, men wap asime, fòk tou dakò ke w asime. Paske gen bagay ki fèt, gen bagay ki fèt, yo pa konnen si se de moun nan komisyon ki fèt li. Dayè m sonje, bon, mwen menm m panse ke, ban m di moun yon bagay, egzèsis m t ap fè aswè a, se petèt pou ke gon jan yo pa wè e do sena. Mwen menm, se pa ke m pran defans li, men m viv li. M sonje yon lè, n ap fè yon konferans kòl avèk Jovenel Moïse, nou di Jovenel Moïse, e... Gen moun nan palè kap achte zam. Misye di men non men se e mwen ki fè kontak al bagay zam nan. Epi m sonje Dòsyen an di men e 250 y achte. Misye sezi. Yo bay pou yo achte 60 epi nèg yo achte 250. Sa vle di ke men men men kom si gen Dòsyen an ou gen chwa. Swa moun yo wè w mal, yo kontinye wè w mal oubyen w lè w di bon map di egzakteman. sa ye a men ou tou asime men asime ou asime an wap dakò avèm ke moun kap kritike ou yo yo pap regle anyen pou ou yo pap fè anyen pou ou men ou gen bagay pou di peyi a paske si te gon leta serye lè ou gen enfòmasyon ou bay li kote pou bay li a swivi a fèt li tap pi fasil men malerezman lè ou gen enfòmasyon ou bay li yon kote. Bon gen de nèg m sonje kap vann minisyon anndan peyi an. Lapolis gen enfòmasyon an, nèg la di w non m pa ka arete nèg la sa pase lapolis konn achte nan men l tou. Guerrier, Guerrier, Guerrier, Guerrier, kite m di w paske nou nan yon kontèks ekstrèmeman difisil, eskize m wi moun yo, popilasyon an kap tande, se pa di nou pa ta anvi di, se pa pale nou pa ka anvi pale e nap viv yon si, bon pa bliye Guerrier lè w gen madanm ou gen pitit, lè madanm ap ba w presyon, pitit ap ba w presyon, ap di papa. Nou menm ki kote wap lage nou e yap tande jounal menm si yo ba zaj men yap tande jounal tou yo konprann kèk choz lè pitit fi ou chita sou janm ou lap poze w kesyon gon seri de bagay li di papi pa antre la si w antre la kiyès kap ede w imajine w pa janm touche gèye gen moun ki pa konn sa semèn pase m gon timoun ki sot fè 14 jou li pa janm al lekòl pa pote kòb lekòl m di sa la a jodi a e pa sèl li menm. Gen de bagay, gen de sitiyasyon m ap viv, moun isi pa konnen l. E se pa pou, e pa, e pa, gen de, gen de, gen de jan m ap viv Guerrier, imajine w m ap pran kamyonèt, imajine w m ap pran bis, m ap pran motosiklèt, imajine w m gen yon machin nan men m, machin nan pa gen kawotchou, li pa gen plak, e pa sèl mwen menm, nou tout komisyon an pa, yo pa gen plak, yo pa gen anyen. E lè w pran risk konsa, w ap eksplike yon seri de bagay. An n pran egzanp Guerrier sa m te pale avèk Son Ekselans Prezidan Jovenel Moïse. M sonje se ou te temwen e te gen lòt jounalis, gwo jounalis ki temwen tou lè m ap eksplike ke mesye fò nou mete yon baliz nan Kwadèboukè pou prizon Kwadèboukè a pa kraze. Ou sonje risk mwen pran. Yo imilye m. M konn al fè de de zèdtan kanpe yon kote m ap tann pou m bay enfòmasyon m bezwen bay pou peyi a wi, pou yo sove sa yo kapab sove wi, jiskaske Anèl kraze prizon an. Anel te gon fi nou te fè kowòdinasyon tout bagay fèt nèt planifikasyon voice jwenn telefòn jwenn tout bagay jwenn prizon an pral kraze nou rive nan yon pozisyon nou wè nou di bon gen yon pwoblèm la paske se pa sèl mwen k anndan komisyon an se nou tout k ap travay kounya nou chita ansanm nou reflechi nou di ah meyè solisyon an men sa pou n achte men sa pou n pa achte men sa pou n fè nan peyi a pou n bay yon solisyon. M sonje te gen yon moun ki te pran sa an chaj men m ka repete l sa se PM Jout e m ka di sa li di monchè sa m resi ap fè l mwen menm m ap achte yo malgre yo fin achte bagay la fè 9 mwa yo pa janm fè anyen avè yo. Men yo te remèt lapolis li. E gen lòt Non finalman, paske PM nan te rele mwen, m te pote l bay, bon, komisyon an te pote l bay, bagay yo vin fèt. Non, komisyon te pote l bay kiyès? Bay Léon Charles? Bay PM nan. PM nan te fè kowòdinasyon avèk moun pou l fè. Bon, m pa raple mwen, m pa konn kiyès li te bay li ak kiyès li pa bay li pase sa pa t nan konpetans mwen. Men bagay la, men bagay la. Mwen m dòse nan sa k pase ak sa. E kòm kòm ou pa ka pale e mwen konprann ou gen de enfòmasyon ke w pa ka bay e gen de enfòmasyon m t ap ede w planifye sou yo bay yo la ou pa ka bay yo e pase gen yon moun pase ou pa travay pou piblik lan ou travay pou leta se sa sa vle di enfòmasyon w gen an e leta ou pataje l avè l se gouvèneman an. ke w bay enfòmasyon an ki li menm dwe fè swivi. Men pwoblèm nan se paske ou trè prezan nan medya yo w ap di de bagay epi moun yo menm bezwen rezilta. Moun yo bezwen rezilta. Ebyen ban m di w, ebyen sa mete m nan difikilte tou ansanm avèk moun ki ap dirije yo tou Gab. Pil ladan yo ki te konn gen pwoblèm avè m. Ban m bon egzanp, m sonje Aken, pase m te wè w ta pale de sa yè swa. M sonje Aken te gen yon gwo bagay k ap fèt, pa bliye se la John Joël Joseph nan blòk sa misye pase. Wi, e la misye pase, pa Sen Lwi. Lè bagay sa ap fèt, ou menm ou di bon, kiyès moun ki ka ede nou? Pale avèk tout moun, tcheke komisè alepòk, tcheke tout moun. Epi moun yo di w konsa, anndan tèlman gen zam yo pa p antre, ou raple w. M sonje sa. Epi m ale lè bagay la fè m mal epi m al nan radyo m di sa epi premye gon premye minis ki rele m alepòk premye minis lan di m ou paka bay enfòmasyon nou pral aji sou li ò enfòma moun nan yo deja antre avèk kantite minisyon an pòtoprens yo antre ak tout kalachnikòv yo alepòk e nou te gen bon jan enfòmasyon sou li epi aprè sa l ap di w o wi ou bay ou al nan radyo ou pat gen dwa di sa men gen de bagay mwen di nan radyo. Se kenbe m pa ka kenbe ankò, m santi m ap toufe. E bagay sa yo mete mwen menm an difikilte pafwa, m santi sante m pa anfòm. Paske imajine w gen yon moun k ap soufri, gen anpil moun k ap soufri nan peyi a. Gade m ap di w yon bagay, jounen jodi a gen yon kesyon de mega ki, bega ki nan lari. Beka, beka, beka. Bega sa yo, bega, bega. Bega sa ou wè k lan lari a. Guerrier. Gen anpil jèn sa yo Guerrier ki te ka vin nan plas ou paske gen yon lè ou prale. Gen anpil nan jèn sa yo ki kapab yon gwo foutbolè, gen ki ta ka mizisyen, gen ladan yo ki ta ka vin prezidan, senatè. Men jounen jodi a yon ekip moun chwazi ki gen refleksyon, ki konn pati, ki konn wè kote moun ap viv, lè yo chwazi bay moun sa yo. Yon zam pou y al detwi tèt yo nan eta sa a. Gèyè ou konnen gen anpil moun se konprann yo pa konprann, m pa di tout, gen anpil moun ou wè k antre nan mouvman sa a se konprann yo pa konprann. Lè yon jèn gason chwazi lakay li, li ka pa vwayaje, li ka, men jodi jodi a Joe Biden ap bay yon seri de bagay. Jèn gason ta santi l ta vle kite Ayiti men malerezman li gen yon kawotchou k ap tann li devan avèk yon manchèt kounye a e m te wè se la la sa prale e sa w wè la Guerrier si lapolis pa pran dispozisyon pou l aji vit avèk lajistis mete an branl pou ede sosyete a sòti kote li ye a li pral vin pi mal paske moun popilasyon an p ap dakò pou moun vin fè va sou yo ankò fò w konprann sa fò w wè mantalite a fò w wè kijan yo fonksyone nan lari a mwen menm mwen nan lari a toutan m tande kòman bagay la ap pale paske kisa l ye Se pa e pa yon nèg ki rete dèyè yon mikwo osnon dèyè yon bagay osnon dèyè yon vit l ap pale. Se moun k atè a, moun ki fwote a moun yo pou konn soufrans moun yo. Gen ou ka imajine w yon manman ap sot Latibonit avèk pitit li pou nèg yo pran pitit la, yo fè kadejak sou pitit la devan paran l. Paran ap gade. Gaye se pi gwo imilyasyon kòm si ou tiye moun nan wi bon bon gaye m pral baw moun nan gen dwa marye lakay li gen gen paran k pa janm fin aksepte pitit li li konprann pitit la marye wi pou m demontre w sitou paran ayisyen wi epi pou l ap asiste sa m panse sa sa s on bagay k eksesivman grav men men Dòsena Dòsena banm di w ti pawòl trè rapidman. E monchè mwen menm m pa konnen petèt lè w gen pou lè w deside fè yon entèvyou pou listwa e pou laverite mwen menm m espere ke m ap la w a di m kilè w a di m kilè w pare e men peyi a poko ranpli kondisyon yo jodi a pou ou pou w kapab pale menm si m pral kite w ale kounye a men m ap kite w fèmen kounye a men gen yon ti bagay m pral di ki yon ti jan e. ke w konnen byen e lè sa moun yo agoride de sa ou rele lè y ap pale de plizyè fanmi k ap vann ki nan vann minisyon sa trè enpòtan mèsi anpil Dorcena n ap gen pou n repale otomatikman w pare rele m n ap fè yon emisyon pou listwa e pou laverite abyento. Mèsi Guerrier mèsi tout moun bòn nuit tout moun e ke Bondye beni Ayiti ayibobo pou tout moun k ap tande mèsi anpil. Mèsi anpil bon ban m di yon ti bagay la e. Gen yon sitwayen ki te rele Etzer Chéry. Etzer Chéry, misye mouri, m sonje, misye mouri nan zòn Kafou Fèy, bandi touye misye. E, men, Etzer se yon nèg ki te konn vann. Misye te nan biznis. Men. Kòm misye te nan biznis, èske se li ki te nan biznis sèlman oubyen li te gen lòt moun nan fanmi l ki te nan biznis? Paske men kijan Ayiti a fonksyone. Ou yon nèg ki te nan dwòg, se yon nèg ki te konn fè lajan fasil. Sa vle di ke nèg ki nan dwòg la, ki te konn nan dwòg la, ki te toujou konn gen woulman nan men l, lajan ap woule nan men l, li pap dakò ke l pa gen lajan nan men l ankò. Fò l toujou gen lajan k ap woule. Se tren e vil sa. Fò l toujou gen likid k ap woule. Nèg ki nan biznis, toujou gen likid k ap woule nan men l. Men si l rive yon moman kòmsi bagay la kòmsi ap degrade, men kèlkeswa, paske pi fò nèg an Ayiti e biznismann yo ye, se machann yo ye. Kounya si nèg a wè gon mache la son mache rantab li ye li di fòm al la li gen dwa pa ale dirèkteman men li gen de moun kap travay pou li esak fè ou remake Anpil fwa, a ki fasilite l pase nan de pò. Lè nèg la gen pò l, li konn tèl bagay ap pase epi li woule. Pase son trafik ki ekstrememan enteresan. Jou, pase. M pral di n yon bagay ki klè e tou tou pran sa. Ou wè nèg k ap viv aletranje yo ki ap fè emisyon sou Ayiti, ki pa genyen anyen kòm koneksyon, kòm atach avèk peyi a an tèm de, ki gen dwa di bon m pa p janm vin ann Ayiti ankò. Bon mwen menm, menm nan rèv m pa ka fè sa men si nèg sa yo. M ap reprann. Si nèg sa yo te gen enfòmasyon, yo te ka ede wi. Men fò gen enfòmasyon. Gen enfòmasyon vle di, e pa yon moun ki gen yon telefòn ki pou di w yon bagay non, e pa sa. Oubyen sa pa sifi. Paske gon diferans ant lò sou teren an avèk lè petèt se moun k ap rele w pou ba w enfòmasyon. Mwen menm, menm jan ak tout lòt jounalis, gen de bagay ou konnen. Men, fò di tèt ou yon bagay, èske m ka di sa? Pi gwo pwoblèm jounalis lan genyen, se si l ta rive denonse yon moun, e ke pa janm gen suivi k fèt nan Leta. Ou sonje dènyèman, m te pran radyo epi m di oke, Leta voye 10 milyon goud anba a. Ki suivi k fèt? Pa gen suivi k fèt sou sa. E kon bann lòt ankò. Apa, dat m ap poze yon kesyon, kote Jean Wilner Morin fè dwa? Kote l fè dwa? Men leta gen enfòmasyon sa tou wi. Men yo pap janm, paske ki sak pase? Lè wap kestyone, paske mwen menm, e kestyonman m fè, paske ou kon la près la jou, le metye li baw kouvèti sa, ou gen dwa poze kestyon, se kestyon poze. Men lè w poze kestyon, dan lopinyon li tou pase. Men ou menm pou pwoteje tèt ou, poze kestyon. Men piblik lan ap tou pran l kou bon enfòmasyon li menm. Ou pa responsab sa. Si w di nan lanmò Jovenel, gen moun ki te jwe de aksyon, ki te gen de wol. Men lè w di sa pa gen anyen k ap fèt kòm swivi non. Si dcpj vle al gad nan telefòn 2 chèf gang yap wè ki kominikasyon yo genyen a 2 moun nan sektè prive men dcpj sipoze konnenl paske nèg ki nan gang yo tou yo pale antre yo yo gen 2 zanmi yo kominike a 2 moun kounya gon kesyon pou rev toutou. Primati pa ekzanp, eske primati pa gen de koneksyon avèk de gang? Men kesyon m poze. Men la repons se twouv kelke pa. Kounye a, gon chwa. Se ke ou menm ki gen mas enfomasyon yo, tout enfomasyon sa yo ki gen nan moun ou, wap woule Ayiti. Si Dòsena ta pran pale la, Men, pa pral gen okenn swivi. Se vre ke n ap konnen, gen de bagay n ap konnen epi ki kwa ankò? Ryen de plis. N ap konnen men ryen de plis. N ap konnen epi ki sa ryen ankò? Pase pa gen okenn moun ki pral fè swivi sou sa. Peyi a, se yon peyi ki ekstrememan konplike. Men w ap wè gen de nèg ki. a leksteryè epi ki pale pale pale pale li pa sal bezwen sal pa bezwen men ou te ka remake si nèg la te isit la a tè a la pa egzanp petyon vil gen de bagay li pa tap ka fè li pat ka ditou e sil te la li tap gen plis enfòmasyon de enfòmasyon solid paske li te ka deside al chache yo trete yo epi paske le jounalism Se kanmenm yon obsèvasyon. Tu regardes la personne avec qui tu parles. Ou gade enfòmatè w la k ap ba w enfòmasyon an. Pou gad motivasyon l, sa l vle fè. CNDDR konnen tout palmantè, ansyen palmantè ki gen koneksyon ak gang. CNDDR konnen tout nèg ki nan politik, ki nan. Ki koneksyon ak gang? Kilè yo ba yo lajan? Sa yo fè pou yo? Ki travay yo fè pou yo? CNDDR konnen tout nèg ki nan sektè prive ki gen koneksyon avèk gang. CNDDR konnen tout nèg ki nan koneksyon prive, k ap bay nèg gang machin, k ap bay nèg gang fou, k ap bay nèg gang klimatizè, k ap bay nèg gang gwo sa lò pou met lakay yo. CNDDR menm konnen de nèg nan sektè prive ki fasilite ke gang achte minisyon ba yo dekoulwa. Men youn nan rezon ki fè ke le 18 fò m rive anba. Depi kèlke tan, youn nan pi gwo founisè nan minisyon aktyèlman la a, se Vilaj. Vilaj resevwa l pa bato. M pa pral presipite kouri bay enfòmasyon pou m moutre ke, paske sa m ap fè a se yon bagay peyi li ye. M pa janm gen foli kouri bay enfòmasyon, gen de bagay estratejik. Dyaspora m konnen w renmen reve, al dòmi sou sa. Bon, dòmi sou sa. Epi apre 18, n a gade pou n wè, reflechi. Apre premye jen, an n kite la. Apre premye jen, n a reflechi pou kesyon biyè davyon, eksetera. Men kite, kite premye jen an fin pase. Sa fè dezan depi moun Matisan deyò. Ok e son jounen nou pral bat tenèb fò pou n voye fè nwa ale pou n voye ensekirite ale nou paka kontinye konsa.